Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou sòm le dimanch 8 janvye 2023 menm lè nou pa fin santi kò a twò bon men nou oblije la kanmenm pou n kapab pote emisyon sa ba ou donk wap wè emisyon sa li poste anpe ta men ekite nou vouzan fèt pa paske nou fè yon maksimòm efò pou nou kapab la nap kòmanse avèk yon dosye ki konsène sodo e kwadèboukè. Pa bliye gen yon dosye anlè a la a e genyen yon seri de chèf gang anlè a mwen menm gen yon fiksasyon sou yo paske m gen vrèman yon atachman pou moun Plato Santral. E se sa k fè w wè kòmsi si yon bandi ou vle al kache m pa swete ke w pra ou pran wout Plato Santral paske e m ap gen anpil antèn sou ou paske se youn nan rejyon menm lè gen bandi ladan l wi men ekoute il fait bon de vivre paske m te pase la kot yon zanmi m fè 2 jou franchman m santi m pa ta tounen nan lanfè a pòtoprens bon eske nou konprann donk euh m ap di tout nèg kòmsi pito nou babile nan kapital la men pa fikse anlè a e fò m di nou ke dènyeman la te gon batay kan loudi a ki se kamicho euh loudi se yon On bandi paske la polis mete avi de recherche dèyè li, son vrè non se Nelson Tejeniste afilye avèk mesye Kanaran yo. Bon ekoute, m pral ba nou tande on voice paske dènyeman la te gon pote boure, nèg loudi yo ta sanble vini nan zòn Lakoup la, tou pre Lakoup la on mache y ap fouye moun. Men tout moun yo fouye yo konprann ke se nèg Lakoup yo ki fouye yo. Sa vle di, oubyen sa souzantann ke Lakoup ta kapab genyen yon gwoup gang. Tande byen wi sa m ap di nou an, paske lè w ap jije, ou pa jije yon sèl kote. Kounya la, lè gen yon pèsonaj ki li menm fache li di se nèg Lakoup yo k fouye l, ebyen popilasyon an e kèlke zòmzame yo pran pèsonaj sa yo mete l devan pou al nan zòn yo te fouye l lan e arive sur plas, on a pu konstate ke se mesye Loudy yo ki ap frape. epi batay mete pye, popilasyon an evakye, bal ap tire, nèg ap tire bal pou bal tou, epi lè bal nèg loudi yo fini, bon la, lòt gwoup la pase a laksyon, m kwè gen 3 nan nèg loudi yo ki tonbe. Ann tande voice sa epi n ap konprann dosye a. Mesye sa kap fèt, sa kap fèt, kòman nou ye menm? Nou an fòm? Monchè, mwen fè vòl sa, e pase l nan gwoup la. Pase l nan gwoup la, epi pataje l pou l rive kote pou l rive a. Monchè, e mwen kwè sa k vin arive gen la, e pran plizyè e lajan sou moun e koup madigra popilasyon koup madigra aprann sa epi yo desann an foul yo kontre kare nèg yo gen yon nan chèf gang yo ki vin arive tonbe e anba men popilasyon koup madigra ebyen eh vandredi kite 6 janvye 2023 Nèg yo gen yon plan pou y al atake koup madigra. Yo voye 7 nèg gari kòmanse fouye moun, pran kòb sou moun k ap soti Kanwayi, Kamichèl avèk Masak. Lè yo rive epi y ap fouye moun, pran lajan sou moun ki pral nan mache Lekete. Epi pandansetan yo y ap fouye moun nan, kagoule figi yo, yo fè konprann se moun koup madigra k ap fouye yo. Koulye a, menm kote yo di se moun koup madigra k ap fouye yo, gen yon mesye yo pran 5 mil dola sou li. 5 mil dola yo pran sou li a, epi mesye a kontinye moute, mesye a ye nan mache lekete l ta prale, lè l rive nan mache a, epi li di nèg lakoup yo fouye l, yo pran 5 mil dola sou li. Nèg lakoup yo, yo rankontre misye, yo di non! Se pa moun lakou ki pran kòb la sou ou, se nèg kamicho yo, nèg loudi yo ki pran 5000 dola a sou ou. Ki pran kòb la sou ou, nou pa konn anyen. E nèg pa gen nèg lakou tou ki enplike nan bagay fouye moun. Mesye a fè gran diskit ansanm a nèg yo epi menm kote a, e popilasyon koup madigra aprann mesye loudi yo tou pre Gary ap fouye moun. epi yo gen plan pou y al atake mache Lekete menm jou vandredi ki 6 janvye 2023 an epi popilasyon an desann. Pandan popilasyon an arive desann epi yo jwenn nèg yo epi nèg loudi yo kòmanse tire sou mesye yo epi popilasyon an sanble sanble m kwè gen 4 moun popilasyon an sanble bal nèg loudi yo vin fini popilasyon an mete yo nan mitan tire wòch m kwè popilasyon an kraze tèt 4 Gen youn ki rele Mackendy, misye te pran yon bal nan ponyèt, aktyèlman misye gen yon fè nan ponyèt li, e se nèg sa yo k ap opere ansanm a Loudy, 4 chèf gang byen pisan, trè trè pisan, trè trè danje k ap opere. Fè mesaj la pase, fè vòz sa a pase, epi pou tout moun k ap tande vòz sa a, pou yo kapab konnen kisa mesye sa yo ap regle. E nou mande popilasyon koup madigra a tou espesyalman komin Sodo leve kanpe, itilize tout sa nou genyen pou nou batay kont tout gang kriminèl sa yo ki gen plan pou y al estale chèf gang anndan komin Sodo e koup madigra. Itilize tout sa nou genyen pou nou batay kont vòlè sa yo. Ok. Fè mesaj la pase. Dosye sa a, m vle ke li fini an fair play. Nou konn sa sa vle di? Kòmsi nèg Loudi yo, tanpri silvouplè, nou pa bezwen vize Lakoup ankò. Nèg Lakoup yo, nou pa bezwen vize Ka Micho oubyen Ka Michel. Nou konn poukisa? Li pa toujou bon pou ke san koule. M swete ke tout bagay rete nan plas yo, tout nèg antre nan baz yo, epi bagay la rete la. Kounya la, m ap voye yon mesaj ak tout moun. ki yo menm ap soufle sou brèz la. Sa vle di, moun k ap alimante batay sa. Tande byen, m gen yon seri de foto ki vin jwenn mwen. Tande byen wi! M ap mande nou, tout nèg ki nan batay la poze. Si n pa poze, foto sa yo, m ap pibliye yo. Mwen gen foto yon dam tou. Dam sa, tande byen wi, dam sa se li menm ki konn ap achte bal, sòt Gonayiv bay nèg Kamicho yo. Ou wè m pa site non cheri. Next time, depi batay la ap mete pye ankò, m ap di tout moun ki enplike nan batay sa, kit bò k Lakoup, kit bò Kamicho, Kamichèl, ebyen m ap mete tout non yo deyò pou ke tout moun kapab pran men yo. Èske nou konprann? Paske batay la se pou abitan yo li pa bon. Banm pase nan yon lòt dosye. Mwen genyen yon foto ki te rive jwenn mwen depi 21 desanbre 2000 hum 22 tèt chaje. Lè foto sa vin jwenn mwen 21 desanbre 2022. Humm e m di ok banm mennen ankèt. Paske mwen menm depi yo voye yon foto ban mwen m pa kouri pibliye. M pa fò nan sa menm. Paske m pa vle m al pibliye foto moun nan epi sa w tande a la a monchè o m fè flay. Men se yè swa moun nan di m konsa ey RL prod eske w wè sa m t ap di w lan? Eske w wè Jonas Gustave pibliye. foto moun nan. Men si m fon ti apiye sou emisyon Jonas la m ta kapab di ke se sèlman yon avètisman m ap bay lapolis. Paske a yon tip e pi yo fè m konnen ke misye li pral nan lapolis l ap tou sòti gon non wi ant Udmo ou byen Swat konsa. San l pa pran fòmasyon. Bon tande. Mwen pa gen pwoblèm non. Nou te ka pran yon bandi, nou fèmen l nan lapolis. Men mesye, si nèg la pa al pran fòmasyon, èske se pap danje pou lapolis lan? Kounya la a mesye, nou kapab di tou, si se ta vre, nou ka mete Ti Lapli nan lapolis. Nou ka mete Izo nan lapolis. E m tande Jonas k ap pale de li. Èske se lapolis ki fotiv? Èske y ap bay lapolis gòl la? Men non, s on kesyon de moun ou gen dèyè w. Men, m sèlman mande sitwayen sa a. Si w pral nan lapolis, pran konsyans de tèt ou. Se pa paske w konn batay, ou konn manyen zam epi y ale y ap nik fèmen yo pou swat ou idmo konsa. Non! Fòk ou aksepte pou w al fèmen, al pran 9 mwa fòmasyon akote de sa w genyen an. Paske moun yo plenyen anlè a. Moun yo di mezanmi, konsa depi yon moun gen bradèbannann ou, ou rive? A non! M kwè foto sa l gentan rive jwenn Teriel. ansanm avèk Morvan, ebyen nèg sa yo pral pase a laksyon. Son non se Mikenson e misye fè anpil foto ansanm avèk ti mennaj li. Donk lòt semèn nan la a, ti mennaj li a pral moute sou moun paske mari li pral chèf e bon chèf la. Lontan si li te yon fo chèf, yon le polis, kounye a l ap fè pati de bon enstitisyon an ki se lapolis. Pwoblèm pou lapolis. Brèf, donk antouka m swete ke. Yo kapab revize ka a e sitwayen an li menm tou l kapab mande ke pou l al pran fòmasyon paske sa ka rive nèg la yon gwo bandi epi nèg la al nan lapolis li vin yon moun serye wi. M pa konn si w dakò frèch. Nèg la te ka gwo bandi epi imedyatman nèg la al pran fòmasyon li sòti kòm polisye epi l vin moun serye. Se li menm kounye a k ap batay kont bandi. Brèf, dosye sa a n ap gentan retounen sou li pou n kapab. Bay plis detay epi bay pozisyon nou aklè sou yon dosye konsa. M gen yon emisyon m fè se konsènan arestasyon. Plizyè arestasyon lapolis fè o nivo de zòn Monwi an. Paske gen yon konfli teryen e yo ta fè konprann ke nèg yo arete yo se move grenn. Eben ekoute dosye sa a m pral fon Gade l ankò paske gen yon sitwayen nan zòn nan ki rele m ki di ke pi fò moun nou wè lapolis arete yo se de pezible sitwayen. Mouta, donk pa gen anyen pou wè ak sa k ap pase nan zòn nan. Sa te kapab rive paske depi gon pwoblèm yon kote lapolis li menm li mete pye donk lapolis vini Ebyen kelkeswa sal jwenn li ale avèk li. Se sak fè mwen pral ankete poum kapab vini avèk plis detay sou dosye sila pou konnen eske sa lapolis fè a se bon operasyon oubyen se move operasyon men sitwayen an te gentan ekrim paske se moun nan zòn nan poul di li menm li sètifye ke tout moun sa yo lapolis arete an se bon grenn lapolis pa pran move grenn yo. Tèt chaje. Antouka nap mande w pou w kapab rete sou chanèl la. Nap ekskize nou oprè de fanatik yo paske emisyon ki sou RL prod yo kòmsi dèfwa nou konn vini a yon emisyon dèfwa li pa rete. Sa vle di ke nou pa vreman on time. Tankou jodi a la. Nou kapab pote 2 emisyon ba ou ki se feyton parlemantè e emisyon ou pral swiv apre emisyon sa a se depi 2016 ou pral wè jan nou menm nou toujou di sa kòman y ap goumen nan palman an. Epi tou wap wè kòman ti granmoun Riché te konn ap pale ak nèg yo anba a. Rete avèk nou, on se di a tout à l'heure. Merci la famille kòm toujou un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. Epi pa bliye ba nou ti pouz ble an pou nou di ke vous appréciez le travail. Puis après qu'est-ce qu'on dit? A la pwochèn!